Byen, nòmalman, biznis Atomy an, nou pral fè w konnen egzakteman, pandan ou menm w ap itilize pwodui yo e ou refere lòt moun pou itilize pwodwi yo, kòman ke yo kapab fè siksè avèk Atomy. E nou di ke objektif Atomy li menm se chèche siksè kastomè yo. Mwen menm mwen di ke si Atomy li menm ap chèche siksè kastomè yo, mwen menm antan ke distribitè kounya mwen deja fè siksè. Paske pa gen ankenn moun ki pral rele m pou di m yo pa renmen pwodwi an. Yo tout moun ap kontan de pwodwi ke nou menm nou prezante yo, e yo menm yo pral kontan. Donk sa vle di nou menm antan ke distribitè, ki nan Kolonbi, ki nan Pewou, epi ki nan Brezil, tout peyi sa yo, Endya, ou kapab anrejistre moun nan tout peyi sa yo. Donk, lè w ap fè biznis avèk konpayi an, avèk grenn ID number sa ke w genyen an, ou kapab anrejistre moun nan tout peyi sa yo. E nou gade pou n wè nan ane 2016, genyen pase 500 moun ki ap fè plis pase 100 mil dola pa ane anndan sistèm Atomy an. E moun sa yo, yo se evidans. Se yo menm ki ka di nou de ki sa yo pase, kote yo sòti pou yo vin ap fè 100 mil dola pa ane anndan sistèm Atomy an. E Atomy reekri istwa network marketing. Ki sa sa vle di? Sa vle di ke gen yon bann moun ki envesti tan yo, ap fè network epi yo pa janm ka fè siksè. Donk kounye a Atomy al reekri istwa. Ou kapab konprann ke yon bagay ki etabli depi dèzane, e pou yon konpayi vini pou l di ke li reekri istwa network la, ou kapab konprann sa k fè sa. Kisa se swivan de sa ke konpayi an li ofri ki montre ke li, euh, li vrèman re-ekri istwa network la. Ann al gade pou nou wè. Nan Atomy Membership lan kounya nou wè Free Membership and Equal Opportunity kote ke ou pa bezwen peye yon goud pou ou anrejistre anndan sistèm nan antan ke customer, an tan ke customer. Donk kounya la a, ou pa bezwen peye yon goud pou w rantre nan sistèm nan antan ke business partner. Epi li di no monthly requirement, ou pa bezwen peye yon goud chak mwa, ni ou pa gen okenn obligasyon tou pou w achte pwodui sa a chak mwa. Epi l di no annual fee, ou pa gen yon goud w ap peye pa ane, ou sèlman bezwen achte yon grenn pwodui pandan tout ane a, epi ou rete manm konpayi a pandan tout ane a. E grenn pwodui sa a w ap achte a, li pa bezwen konnen konbyen kòb li ye. Ou ka achte yon grenn pwodui pou 3 dola. 50 santim ki se hand soap ke nou genyen anndan sistèm nan, imedyatman ou achte grenn pwodui sa pandan tout ane a, ou rete manm konpayi a pandan tout ane a. Epi ou pa bezwen kalifye, ou pa bezwen ap goumen pou w kalifye pandan mwa a pou w touche General Commission ou yo. Komisyon jeneral ou yo, ou pa bezwen ap goumen pou w kalifye pou yo pandan mwa a pou w touche yo. Tout sa ke w travay pandan mwa a, toutotan ke w pa touche yo, yo rete la ap ret tann ou jiskaske ou vin konplete yo pou w fè chèk ou a pou touche pandan mwa a. Epi ou pa gen ankenn kòb w ap peye pou wèbsayt. Ou pral konprann poukisa Atomy di ke li re-ekri istwa netwèk la. Paske pi fò netwèk ki genyen yo, fòk ou peye yon kòb pou wèbsayt. M pa bezwen al site ankenn ladan yo, men nou tout ki envesti tann nou nan netwèk deja, nou konnen ke Ato e fok ou peye kob pou website ke wap itilize a. Epi nou di zero risk. Nou di ou pa riske anyen anndan sistem nan. Ou pa riske anyen anndan sistem nan. Antan ke customer ou achte pwodwi yo, ou ap benefisye de pwodwi yo. El gon garanti 100% ladan ni, ou ap satisfè de pwodwi yo. E antanke business partner kounya lè w achte pwodwi ou itilize pwodwi a epi w al share eksperyans ou avèk lòt moun, donk kounya la yo menm yo achte pwodwi a nan men w, ou genyen kòb ou bak pou w mete l swa sou kat ou bak oubyen w met kòb ou bak nan pòch ou, donk ou pa pèdi anyen avèk konpayi an. Ou sèlman bezwen kreye 2 liy paske li se yon binary system, ou bezwen kreye 2 liy youn sou bò goch epi youn sou bò dwat epi ou fè siksè avèk konpayi a. Donk lè nou ap ap konpare Lè nou ap konpare Atomy avèk lòt network marketing yo, nou wè ke lè yon moun envesti tan l, 90 pousan nan popilasyon an li menm ap depanse tan anndan network, epi 10 pousan nan nèg yo rete anlè a, y ap jwi kòb yo, al an vakans and everything, epi lè komisyon an rantre kounya, 90 pousan nan kòb la al jwenn nèg yo ki t ap jwi kòb yo a, epi 10 pousan nan kòb la al jwenn ou menm. ki tap depanse tan ou nan network se sak fè ou menm kounya ni mwen menm ni ou menm nou pa vle envesti tan nou nan network paske nap travay pou moun ki anlè a plis nou travay plis kòb yo genyen plis nou travay plis kòb yo genyen se sak fè nou pa vle fèl ankò ebyen atomy vini atomy di non atomy di sa dwe kanpe atomy di sa dwe kanpe atomy met on limit nan general commission nan se sak fè ke ki kreye diferans lan ant atomy e tout lòt yo Diferans la sèke Atomy mete yon silèn, mete yon limit nan General Commission ke wap touche yo. Li di tout komisyon ki depase limit sa a, yo retire l, yo voye l anba pou moun ki fèk kòmanse biznis lan. Kit ou te kòmanse biznis lan 3 zan, 7 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans de cela, nou tout kòmanse a 70 dola par jour pou rive fè 50 mil dola par mois pou General Commission nan. pou Premye fason ke yo touche anndan konpayi an se Journal Commission. Yo di ke yo ba nou 44 pousan pou n separe antre nou pou Journal Commission nan. Anndan Journal Commission nan kounye a gen sa yo rele PV. PV yo kounye a gen personal PV sa se sa ou menm ke ou itilize pou tèt ou, pwodui ke ou itilize pou tèt ou akimile pwen pa w yo, avèk pwen pa w yo kounye a ou pa ka touche avèk yo, epi yo pa janm ekspire, Epi yo kenbe w pou w kalifye. Kijan w pral touche kounye a? Kalifye pou kisa? Se kalifye pou w touche. Pandan ke w refere lòt moun anndan sistèm nan pou itilize pwodui a ansanm avèk ou, pandan ke y ap itilize l ou akimile pwen yo sou bò goch e sou bò dwat. Lè ou genyen 300 mil pwen nan pèsonèl ou, lè ou genyen 300 mil pwen sou bò goch, 300 mil pwen sou bò dwat, lè sa ou vin fè 70 dola anndan sistèm nan. Donk kounye a 70 dola sa ke ou genyen anndan sistèm nan, ou kapab fè l chak jou Osito ke ou kapab akimile 300 mil pre sou bò goch e 300 mil pre sou bò dwat. Lè ou genyen 700 mil pre nan pèsonèl ou kounya, ou gen 700 mil pre sou bò goch, 700 mil pre sou bò dwat, ou ap, ou pral vin fè 140 dola chak jou anndan sistèm nan. 140 dola sa ou kapab rantre l chak jou osito ke ou kapab match 700 mil pre sou bò goch e 700 mil pre sou bò dwat. Lè ou gen 1 pwen 5 milyon sou nan pèsonèl ou, 1 pwen 5 milyon sou bò goch, 1 pwen 5 milyon sou bò dwat, ou fè 280 dola Depre kat milyon sou bò goch w ap gen 420 dola chak jou anndan sistèm nan. Kalkile chak jou epi depoze sou akawont ou chak semèn. Lè w gen 6 milyon sou bò goch sou 6 milyon sou bò dwat, ou genyen 700 dola chak jou anndan sistèm nan. Kalkile chak jou depoze sou akawont ou chak semèn. 20 milyon pwen sou bò goch, 20 milyon sou bò dwat, ou genyen 1180 dola pa jou. 50 milyon sou bò goch, 50 milyon sou bò dwat, ki se limit lan. Lè sa a, ou vin genyen 1400 dola chak jou anndan sistèm nan. Gon bagay CEO a di kem renmen anpil kem toujou repete. CEO a di antan ke antan ke humain ou genyen 1400 dola par jour kap rantre chak jou andan andan an an sou account ou par jour ou ou gen yon bel vi la. Ou selman manje, dejene, lunch epi euh breakfast, lunch and dinner ou manje selman. Donk avek 1400 dola ou ka fon paket bagay. Donk li enpotan kounya avek 1400 dola multipliye pa 30 ou fe 50 mil dola pa mwa andan sistem Atomi an. Donk kounye a la nou pral gade dezyèm fason ke ou touche anndan sistèm atomi an. Dezyèm fason kew touche anndan sistèm atomi an yo rele l Mastership Bonus. Mastership Bonus an yo ba nou 20 pousan pou nou separe. 20 pousan sa a yo separe l avèk 7 moun, 7 nivo. Premye nivo a se Sales Master, Diamond Master, Shawn Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master and Imperial Master. Kounye a 20 pousan sa a yo divize l pa 2. Kiyès kounye a ki gen plis ladan yo? Moun ki gen plis lan se Sales Master a. Nou di ke lè w fèk kòmanse sistèm nan, konpayi an ba w tout avantaj pou kapab wè sa w ap fè anndan biznis lan. Yo bay moun ki devni Sales Master yo 10 pousan. Epi lòt 10 pousan an yo separe l bay lòt 6 moun yo. Ann al gade kijan separasyon an fèt. Sales Master Ou genyen 10 pousan plis General Commission nan, ou pral vin fè antre 2 a 4 mil dola pa mwa nan sistèm nan. Lè w devni Diamond Master ou gen 5 pousan plis General Commission nan, ou pral vin fè 4 a 8 mil dola pa mwa nan sistèm nan. Lè w devni Sharon Rose Master ou gen 2 pousan plis General Commission nan, ou pral vin fè antre 10 a 15 mil dola pa mwa nan sistèm nan. Star Master ou gen 1 pwen 2 pousan plis General Commission nan, ou pral vin fè antre 20 a 30 mil dola pa mwa. Royal Master ou gen 1 pousan plis General Commission ou pral vin fè 40 a 45 mil dola. Crown Master yo gen pwen 5 pousan, plis General Commission pral fè 45 a 50 mil dola, Imperial Master gen pwen 3 pousan, plis General Commission pral vin fè 50 a 100 mil dola pa mwa anndan sistèm Atomy an. Donk kounya la ou wè kijan ke ou pral vin fè sa. Ou imajine ou menm kap touche antre 50 a 100 mil dola pa mwa anndan sistèm Atomy an. E aktyèlman la gen anpil moun kap viv de li kounya, m garanti w si vrèman ou swiv enstriksyon yo e ou swiv enstriksyon yo, ou pran training yo e ou vrèman mache kreye yon big and strong foundation pou sistèm ou an e ke wa va rive vrèman genyen yon vrè residual income. E kòb sa yo wè m sot site a la, se residual income yo e kote ke y ap depoze sou account ou e ou ka transfere yo bay 3 jenerasyon w, ou ka transfere yo bay 3 jenerasyon ou nòmalman. Se sa ke Attomil li menm li ofri ou. Uhmm donk lè w devni yon sales master anndan sistèm nan kounya m pral detaye pou wou nivo yo kounya lè w devni yon sales master anndan sistèm nan euh ou bezwen 700 mil pwen nan pèsonèl ou epi 2.5 milyon sou bò goch 2.5 milyon sou bò dwat ok ou bezwen umm 2.5 milyon sou bò goch 2.5 milyon sou bò dwat otomatikman ou devni yon sales master kounya la ou gon peryòd de tan ke ou bezwen acheve sa antre premye a 15 ou bezwen acheve nivo sales master a. Antre premye a kenz. Ou byen antre sèz a fen mwa. Antre sèz a fen mwa ou, ou pran nivo sèz mastè a, ou touche anviwon mil dola. Donk kounye a, lè w fèk pran nivo a pou la premyè fwa, konpayi an fè w kado yon Him or Him, yon Skincare Six epi yon Evening Four. Ok? Ann al gade pou n wè ki jan lè ou fin devni sèz mastè kounye a, lè w fin devni sèz mastè kounye a, w ap touche antre de a kat mil dola pa mwa nan sistèm nan, Residual Income. Kòb sa a se pa yon kòb ki ki fasil pou fè l. Men si nou vrèman travay ansanm tankou s on ekip, n a va rive fè l reyalize nan vi nou. Donk kounye a, kòb sa a m ap di w la, s on kòb ki ka transfere e ou pa bezwen fè anyen pou li. Annou gade pou n wè yon fason ke ou kapab fè 2000 dola pa mwa san ou pa bezwen fè anyen pou wap fè 2000 dola pa mwa ou leve dòmi lakay ou epi wap fè 2000 dola pa mwa on sèl fason pou ta fè sa se genyen 2 milyon dola sou on savings account epi ti enterè yap ba ou a egal a 2000 dola pa mwa oubyen ou genyen yon residual retirement insurance kote ke ou peye 2000 dola pa mwa pandan 13 an epi ou rete tann pandan 7 an kounya pou kòmanse resevwa 2000 dola sa a back e ou paka resevwal pou plis ke 100 tan nou ka konprann sa? kiyès nan nou ki ap fè sa? Donk mwen menm pèsonèlman m pap fèl peye 2000 dola pandan 13 an pou nan retrete tann yon residual income. Oubyen ou travay pou yon konpayi pandan 30 an epi ou gen yon pansyon, yo voye yon ti kal monnen ba ou ki ava egal a yon 2000 dola pa mwa. Oubyen ou devni yon atomi, auto sales master, lè sa a ou gen yon residual income 2000 dola chak mwa sou akawont ou san w pa bezwen fè anyen e ou ka transfere l bay pitit an pitit ou pou w viv. Sa a se yon vrè residual income. An al gade, pou w devni yon Diamond Master kounya, pou devni yon Diamond Master, ou bezwen 1.5 milyon pwen nan pèsonèl ou, epi ou bezwen kreye 2 Sales Master sou bò goch, 2 Sales Master sou bò dwat. Donk kounya la, antre premye a 15, ou pran nivo a, premye fwa ou pran nivo a, konpayi a fè w kado yon laptop, kote ke ou pa bezwen al nan priye zanmi ankò pou w al sou biznis ou pral lage n sou biznis ou, ou gen pwòp laptop ou pou w kapab regle biznis ou. Epi konpayi an fè w kado yon Himohim, Himohim nan pou ba w enèji, pou boost immune system ou, pou fè w gen enèji pou w kapab kontinye fè biznis lan. Epi konpayi an ba ou yon Skincare Six kote ke pou fè ou figi w vrèman fre, pou bote ou konprann, pou w ka vin, pou w ka menm jan avè m, jan w wè m yè la, nan ekran w ap gade a la kote ke ou gade w ap wè se pa ni makiyaj ni. Bagay ki fèm se natirèlman mwen mwen jan w wè m nan ou konprann. Epi ba ou evening fo a ki pou netwaye po ou. Donk pwodui yo ou wè prezantasyon pwodui yo deja oubyen si w poko wè prezantasyon pwodui yo oubyen si w poko fè konesans a pwodui yo, fè moun fè w fè konesans a pwodui yo. Pou w devni yon Sharondoz Master kounya la li menm, ou bezwen gen 2 pwen 4 milyon pwen nan pèsonèl ou. Epi ou bezwen kreye 2 Diamond Master sou bò goch, 2 Diamond Master sou bò dwat, Epi ou ap touche anndan konpayi an. Kounye a konpayi an ba w yon, an yon fè sèl fwa yo ba w bonis sa. Bonis sa yo ba w 2000 dola kach avèk 2 tikè pou al an vakans. Chak tikè sa yo vo plis pase 1000 dola. 2000 dola avèk 2 tikè pou al an vakans kach. E m kontan, m konnen gen anpil nan nou la ki swa poko al an vakans ditou. Men m konnen si ou vrèman mete w an sou sa pou fè biznis avèk Atomy, Atomy ap voye w nan vakans yon jou. An al gade pou nou wè kounya pou w devni yon star master. Pou w devni yon star master w bezwen kreye 2 chan rose master sou bò goch, 2 chan rose master sou bò dwat epi ou vin yon star master. Premye fwa w pran nivo a yo ba ou yon one time bonus kote ke yo ba ou 10000 dola cash. 10000 dola cash yo ba ou. Epi 2 tikè pou al an vakans chak tikè yo vo plis ke 1000 dola pou al an vakans. Yon star master. Donk. N ap batay pou li. Royal Master Kounya pou w devni yon Royal Master, ou bezwen kreye 2 Star Master sou bò goch, 2 Star Master sou bò dwat, w ap touche antre 40 a 45 mil dola pa mwa nan sistèm nan, epi konpayi an fè w kado 50 mil dola cash! Oh my goodness! Woo! Yes! 50 mil dola cash! Konpayi an fè w kado one time, yo pran kòb yo, kòb sa, epi yo ba ou yon machin. Machin sa a, yo lwe l pou ou pandan yon mwa, si ou toujou kenbe nivo Royal Master w la, konpayi an toujou peye rental an pou ou. Epi ba ou 4 tikè pou al an vakans, chak tikè yo vo plis ke 1000 dola, epi ba w yon debit card avèk 2000 dola sou li pou w kapab fè depans, ou pa bezwen depanse pwòp kòb pa w konpayi an ba w kòb pou w depanse. Pou w devni yon Crown Master kounya, ou bezwen kreye 2 World Master sou bò goch, 2 World Master sou bò dwat, kounya w ap touche antre 45 a 60 konbyen mil dola pa mwa anndan sistèm nan, epi konpayi an fè w kado 300 mil dola kach, 300 mil dola kach konpayi an fè w kado, epi yon machin ki vo plis ke 60 konbyen mil dola, epi machin sa se machin pa w li ye pay off, epi 4 tikè pou w al an vakans pou 7 nwit, e 8 jou, epi yon kat, yon debit card pou fè depans ou pa bezwen depanse kòb paw ki genyen 5000 dola sou li. An nou gade poun wè, sa se premye moun ki te devni Quorum Master anndan sistèm nan, e dam sa ki te devni Quorum Master anndan sistèm nan, yo mete kòb la nan yon malèt pou li, m pa konnen ki kote wap fè a malèt sa lè w fin resevwa kòb sa, men mwen menm m konnen lèm fin resevwa malèt sa kijan m pral fèl, nan kèlke nan kèlke mwa ankò poum resevwa malèt sa, M swete ou menm k ap gade videyo sa kounya ou kapab konprann e vini pou w al vin asiste lè nou menm ki anndan team sa a va resevwa malèt sa a kòman nou pral fè pou nou al jwi kòb sa avèk gwoup nou an pou devni yon Imperial Master kounya ki se dènye nivo a kounya ou bezwen kreye 2 Crown Master sou bò goch 2 Crown Master sou bò dwat kounya w ap touche antre 50 a 100 mil dola pa mwa anndan sistèm nan Epi, konpayi an fè w kado 1 milyon dola kach. Konpayi an fè w kado 1 milyon dola kach. Epi, konpayi an fè w kado pwòp ofis ou ki mezire 17 pye avèk pwòp asistan w. Ou pa bezwen nan ap reponn apèl, moun ap rele w tout jounen nan telefòn. Gen moun ki pou reponn telefòn ou pou epi konpayi an peye pou sekretè a. Konpayi an fè w kado pwòp machin pa ou. Epi konpayi an peye pou chofè a pou ou chak mwa. Pou moun ki marye yo, mesye yo, Ou kapab pran madanm ou kòm chofè w, oubyen medam ou kapab pran mari w kòm chofè ou pa bezwen al peye yon lòt moun pou chofè a. Epi konpayi an ba ou 4 tikè pou al an vakans pou 10 nwit e 11 jou. Chak tikè sa yo vo plis ke konbyen mil dola, se an Ewop ou prale an vakans. Se sa ke Atomy ofri. Epi li ba ou yon kat ki genyen yon company credit card ki genyen 10 mil dola sou li pou fè depans pandan peryòd la ou pa bezwen depanse kòb pa w. Si w toujou kenbe Imperial Master a, konpayi an ap toujou depoze 10,000 dola sa a sou kat la pou ou pou w fè depans every single month. Donk kounya la nou di konsa ke sa yo kapab sonnen oubyen w kapab gade l kòm yon rèv. Men m kapab di w ke rèv sa a kapab tounen yon reyalite pou ou. Si tout fwa ou konnen kijan pou fè l. Depi ou konnen byen kijan pou fè li, wi rèv la ka tounen yon reyalite. Kijan rèv la ka tounen yon reyalite? Gon sistèm ki etabli. Paske nou pa ka lage w nan lari a pou nou di w wi w ap fè kòb, w ap fè kòb, w ap milyonè, w ap milyonè, epi pou nou pa ba w kijan pou fè l. Sistèm nan se kisa l ye? Nou di gen group meeting. Gwoup meeting nan ou kapab anplwaye plizyè fason ke ou fèl. Nan telefòn, konferans kòl ke nou etabli. Epi ou al vizite zanmi ou chak jou pou al pale yo de pwodwi a, pale yo de eksperyans ke ou fè avèk pwodwi yo. Epi ale nan senter ke ou afilye ansanm avèk li oubyen senter ki pi prè ou la pou al aprann de konpayi an chak jou. Epi se konsa ke wap avanse avèk sistèm nan. Epi one day seminar, one day seminar genyen l tout kote, chak kote ou konnen ki gen yon one day seminar, fè efò pou ou ale epi mennen kèlke moun ansanm avèk ou pou w ale nan one day seminar, se konsa ke ou pral mennen moun pou al wè sa w ap fè, paske gen de lè ou gen dwa fon bagay epi moun panse ke ou pap fè anyen, donk fòk ou mennen yo al wè sa w ap fè a yon fason pou yo kapab vini ap fè l ansanm avèk ou tou, epi Success Academy ki genyen chak ane, 4 fwa par ane, Ou bezwen mennen moun nan Success Academy an pou w al wè vizyon konpayi an, pou yo al wè vrèman de kisa ou tonbe damou an, pou yo wè vrèman kisa w ap fè anndan sistèm Atomy an ki fè vire tounen ou gen rad sou ou, rad ou byen bèl sou ou, w ap mache tout jounen, al rankontre moun, al vann pwodui. Donk ou bezwen mennen yo nan Success Academy an pou yo al wè sa. Donk, si ou panse ke tout sa m sot di yo la yo enposib, Rèv ou a, li pa ankenn kote. Si w di yes, li posib, rèv ou a, li la a, avèk Atomy. Paske yon bèl vi se kisa l ye? Yon bèl vi, li depann de ou menm menm, de jan w konprann vi a, de jan w fè l ou menm. E m panse avèk Atomy, ou kapab live healthy, ou kapab viv byen, an sante, paske nou gen yon pakèt pwodui sante. Ou kapab live, ou kapab viv beautiful, ou kapab viv wealthy, paske nou gen yon seri de pwodui de bote ki trè bon pou ede w avèk bote w, epi nou gen yon bon konpansasyon plan jan w wè sa w t ap gade l la, ki pou chanje sitiyasyon ekonomik ou. E nou diw merci ankò e enjoy viw ou oubyen jwi laviw avèk gran konpayi sa ki rele Atomy.